Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Genyen 60 minit de sa, mwen tande nouvel sa. Men finalman, m pa t kapab gen ankenn konfimasyon. E nan moman n ap pale la a, m ta kapab di tankou jan nèg geto yo toujou di sa, se bon lò. Gen yon premye enfòmasyon ki t ap sikile dizan des individus non identifies auraient ouvert le feu ce mercredi sou ansyen depite Delma-Tabar la, Arnel Belizaire. Pou kwè l ye la a, militan politik lan, Twouve li nan yon lopital nan kapital la yon mannyè pou kapab resevwa swen ka li a nesesite. Moun ki bay enfòmasyon sa a, li trè jounalistik paske li menm tou li pat ko konfime. Tande byen! Ebyen, Anèl resevwa antre 2. Ou 4 bal nan lestomak li. Anel trouve li nan yon eta trè kritik. Anel nou konnen Anel sot nan prizon, Anel libere men Anel vit anbrase kòz politik lan. Manifestasyon m kwè sa fè deja 2zièm manifestasyon Anel Belizaire o moman ou nap fè emisyon sa la donk y a un tweet de Gary Pierre Paul Charles disant le militant politique Arnel Belizaire a été grièvement blessé par balle au niveau de Belair par des bandits Lourdement armé, l'ancien député a reçu. Donk, li menm li afirmatif sou kesyon sila, li di a reçu quatre projectiles et est actuellement en salle d'opération. Donk, gon premye eleman enfòmasyon ki ap sikile kòmkwa Anèl t ap pase nan zòn nan, petèt ke li pa t voye notifikasyon bay mesye yo, paske pa bliye aprè l sot manifestasyon, Ebyen l te gen moun avèk li, epi l te sou machin ki gen son an, l ap pase nan zòn nan. Ebyen, enfòmasyon yo fè kwè ke nèg yo ki nan zòn nan, piske yo pa t genyen envitasyon, donk yo parèt on ti jan sispèk. Epi yo ouvè bal. Men genyen lòt analiz, lòt kòmantè k ap tonbe sou kesyon sila, dizan ke Arnel Belizaire et des hommes de Bel-Air, ebyen yo pa fè bon menaj. Konprann byen. Donk, Si ou te bon monkou yè, ebyen jounen jodi a sa kapab rive ke mwen menm mwen remèt ou kwa. Antouka fòk nou di ke frap Anel la gen yon pakèt konotasyon ladan l. Men gen yon grenn bagay mwen m kapab di o final. Se pou m di nou nan peyi sa a, ni nan game politik lan, ni nan game bandi an, ni nan game geto bway la, pa gen orijinal. Ok! Anel pran bal la, alò se plizyè bal, lè Anel fin pran bal yo, Ebyen se sou yon moto yo kouri avèk li pase avèk li Solino ebyen pou kapab mennen li lopital. Nou tap di ke nan game sa piga yon nèg janm konprann ke ou orijinal. Nèg ki orijinal la se nèg ki rete nan baz li kap voye nèg goumen. Ou wè la. On nèg tankou Babekyou ka di l orijinal. On nèg tankou Ti Lapli ka di l orijinal. On nèg tankou Krisla ka di l orijinal. On nèg tankou Izo ka di l orijinal. Men, orijinal la, se toutotan m ta kapab di otorite yo kontinye fè prèv de pasivite pa rapò ak sitiyasyon ki genyen la a. Men, imedyatman, nèg yo vle pase a laksyon, pa gen orijinal. Donk, sa k rive Anel la, m panse ke. Li kapab yon leson tou. Yon leson pou di ben ekoute Anel politik la ou oblije fèl yon lòt jan. Vous imaginez quelqu'un a fait une déclaration 3 zè avan epi aprè li manke pèdi lavil. An nou tande kisa Anel Belizaire te di. nan kad deklarasyon sa li te fè jodi a nan manifestasyon k ap kontinye pou mande Ariel rache manyòk li bay tè a. Pou nou sa n ye a, se gras a Baas 47. Mwen pèdi pye a nan 40 A la. Lè m te konn fache n boule kawotchou, lè lapolis te konn vini nou te replike avè yo, yo te di n bandi. Jodi a. Mesye lapolis yo, m vle raple n, lè nou t ap goumen, yo te di e tchoul kriminèl Jovenel yo nou t ap fè, paske yo peye nou pou touye pitit pèp la. Jodi a m vle n konprann, aprè dezan prizon, Si m retounen nan lari a, se pa paske m santi m byen. M yon fanmi tou, m se yon pè de fami. Men, atè a pa t goumen pou nèg t ap voye senkant mil goud ba li pou l peye kay. Nèg yo pa t goumen pou moun te ba yo kenz mil goud pou peye lekòl timoun yo. Yo te rantre nan yon goumen ak nou pou n te chavire yon sistèm pouri, kraze yon Leta anti-pèp pou nèg yo te ka al travay. Yo te di menm lè yo te jwenn yon djòb ranmase kaka, yo t ap fè lafyète paske madanm yo, pitit yo t ap fyè de yo. Lè yo touche kòb la pa t ap santi kaka. Jodi a, nèg yo vle kenbe yo nan menm kondisyon an epi m tande y ap boule m. Mesye! Nèg dal map yo nou konnen m renmen nou anpil pa voyem nan vye alyans bonè men si nèg sa yo ap boule kawoutchou cheri nou pa vle yo boule map oblije fè yo boule nenpòt kijan paske yo pa boule kawoutchou pou gang yo pa boule kawoutchou pou kidnaping yo boule pou kawoutchou paske otorite sa yo ba yo manti yo te di yo yn fwa ke Jovenel ale. Kondisyon de vi yo ap chanje, jodi a yo vin pi mal. Mesye, mwen m te gen inifòm nan sou do m, m pap janm pa ba nou respè, men pafwa lè m met pye m atè fèmen je m. Olye m derespekte nou fè yon ti deplase, men pap gen yon chèf ki ka poze n kesyon, paske lòt semèn nan bagay la pral pike. Frè m yo, si nou pa tande frè nou, E pa paske m bliye sa k ap pèmèt mwen pou m nan batay, pou m bliye Karan a, pou m bliye Karan. M ap ba nou, m sot ba li nan Kafou Ayopò a, nou pa t la. M ap ba nou yon ti anekdòt. Lè n ap fèmen 48, n ap fè lòk. Nèg di, Nou pa ka lòk. Nou repliye, nou vin la nan 47. Nèg Karan a reyini. Yo di m, Chèf la, sa n ap fè? Mwen di, N ap lòk kèlkeswa jan Tout nèg di msye Fla nou pral lòk. E nou te lòk! Lè Dimitri fin debouche, m rele l, mwen di Dimitri tande, m te pase nan pouvwa tou. Jodi a w ap defann pouvwa w m p ap di w anyen, men fè l avèk anpil prekosyon pou w pa al anfas pèp la. Mezanmi, nou konn ki lè l vin ban m rezon? Ou lè m kanpe sou tèt kay la la a, ekip Dimitri yo ban m bal, yo ban m bal, yo ban m bal, yo ban m bal. Bon dènye kote m frape pye m atè, yo pran traktè yo, yo kouri. Epa goumen pa konn kouman zam tou non papi men nou chwazi pa goumen anfas nèg inifòm paske se lik fèn sal ye a metye lè zam nan e nan enstitisyon an te pran nou pa gen dwa goumen a lapolis depi inifòm nan sou men tonnè boulem depi aswè ou vini nan nwit a nèg a bout chòt nan mouda w nap baw bal paske lapolis pa gang lapolis son enstitisyon ki la pou sèvi jodi a otorite nou yo vle fèn pase pou gang. Paske yo pran nou pou tchoul. Epi se madanm nou k viktim. Se pitit nou k viktim. Ou tande salòp yo fè mès pou polisye k mouri nan batay vilaj yo. Nou pa tande madanm yo nan mizè. Sa yo fè apre sa. Kòm si nou panse nan batay Jovenel la m pa mouri epi m ap kite Ariel Henry ak Josué Pierre Louis souse san pèp la. Tonnè kraze m yo manti. Baz 47 aranje. Nou pral gonfle venn nou. Sa n te fè sou Jovenel la e pa pase n te gen pwoblèm a Jovenel. E pase n te kont sistèm nan. Baz 40 a! E nèg 38 yo, bon erè nou fè korije l vit. Paske frè nou zam ni an pa pou nou. Men fò n respekte l. Pase m toujou di nou, m dòmi ta m leve bonè. Nèg ap fè dezòd agòch adwat, peyi sa a, on nèg, se veye po w ladan l. Menm lè w ta gen bon po, veye kò w paske, m gade pou wè kèk mwa de sa, gen nèg ki t ap pyafe nan videyo pou di yo tire sou mwen m pa pran, ebyen w gade w wè kadav yo ap drive atè. Sa vle di on nèg k ap fè politik, Veye kò w. Sa kapab rive yon lè nan peyi a la a, ebyen pa gen ankenn nèg k ap vle mete tèt yo deyò pou kapab al nan koze manifestasyon, pou kapab al mobilize pèp paske lari a sanble pral vrèman vrèman pyeje. Il a 46 ans aujourd'hui, c'est ça! Jimmy Cherizier Barbecue Dènye fwa n te wè misye se te nan fèt Sen Jozèf nan Lasalin Li te fè yon ti videyo yon minit konsa Ebyen misye te fè parèt tèt li Ebyen kounye a la a Barbecue li menm li parèt tèt li ankò la a jounen jodi a la a Se te nan okazyon fèt li Poul remèsye tout moun ki dil happy born day tèt chaje Babekyou gentan gen 46 ans talèl pral senkantèn men gon grenn bagay wè depi wè nèg yo kòmanse granmoun nan game nan konsa papa yo pi frajil wi konsèy de zòn la e granmoun nèg ki gen bon ti laj ki ladan yo. 2022 sa fè egzakteman 45 ans depi yon malerèz yon machann manje. E antre lopital jeneral epi l pouse yon pitit gason e ke l pral rele l Jimmy Cherizier. 45 an apre, jodi an fè m egzakteman 45 an. M chwazi fè videyo sa pou listwa e pou laverite. M chwazi fè videyo sa pou m remèsye yon pakèt moun ki ede m rive kote m ye la jodi an. Men m chwazi fè videyo. sa a tou e ke pou mwen di yon pakèt moun nan peyi an kòman nou mechan, kòman nou san kè, kòman nou pran yon peyi nou redui l nan eta sa a li ye jodi a la, pandan se tan nou detui yon pakèt moun ki te kapab nan yon fason ou nan yon lòt ede peyi a. Men, pou dè rezon politik, pou ti avantaj ekonomik, pou nou ka kontinye fè pil kòb al achte kay nan peyi etranje, Pou nou ka kontinye fè pil kòb, pou nou al achte kay, pou nou anrichi lòt peyi ki ap denigre nou, nou detwi yon pakèt moun epi nou kraze pwòp peyi nou. Mwen menm m pa gen peyi de rechanj, jodi a menm lakay mwen m ap fete 45 an m, e m p ap twò long nan videyo sa, men mwen vle remèsye yon pakèt moun. Premye gwoup moun m ap remèsye, se polisye onèt yo, polisye ki viv a ti kòb chèk yo, polisye ki se sòl yo fè pou yo peye kay yo, ki pa janm kite tanta, menm fanm yo pran yo chache nimewo pye yo, e ke pou ki pa ba yo gwo presyon, kay kote y ap viv lan, omwen yo konnen si yo fè yon ti sòl, yo ka peye l. Yon pakèt polisye onèt, kredib, E yo menm jodi a m chwazi salye, paske m konnen yon pakèt nan yo m fè 14 zan m ap travay avè yo, m konnen yon pakèt nan yo ki onèt e ki kredib. Men jodi a tou m ap pwofite de videyo sa pou m remèsye yon lòt gwoup moun nan lavi m. Paske m vle fè videyo a kout, m pa retrase lavi m jan m ta retrase l lan. Men gen yon pakèt verite nou gentan konnen deja, kòmsi kote m te lekòl, ou konprann jan m di w lan, e ke ki sèk inisyatik mwen fè. M pa bezwen retounen sou sa yo. Men jodi a, apre m fin salye polisye yo, m pral salye yon lòt gwoup moun. M ap salye chak grenn lidè ki fè pati de FRG 9, Fòs Revolisyonè Jè 9 an Fanmi e Alye manyen youn manyen tout. M ap salye chak grenn lidè nan Jè 9 yo. Mesye, mèsi anpil. San nou menm, jodi a, m pa t ap ka fete 45 an. E rezon ki fè m di san nou menm jodi a m pa t ap ka fete 45 an aprè gran achitèk lan, se gras avèk lidè nan jenèf yo ki fè m ka fete 45 an. Lè vagabon ann Ayiti te chwazi met non m nan seri de rapò, rapò k pa kanpe sou anyen pou te fè manti pou di ke m te nan seri de masak, e ke m pa t janm ladan yo vre, enstitisyon ke m te fè katòzan ladan l lan te abandone m. Men, gen yon gwoup lòt nèg ki te ouvè de bra yo pou yo te akeyi m. Nou akeyi m nan tout sans. Nou ban mwen espas kote ke pou mwen evolye. Nou ede m konprann reyalite politik peyi an e nou ede m rete an vi chak lè m ta vle fè yon erè e ke nou kanpe la pou nou ede m pou m rete vivan paske nou konn enpòtans mwen. Ankò yon fwa, m vle chak grenn nèg ki fè pati de fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye, manyen youn, manyen tout, ke mwen menm Jimmy Cherizier, Barbecue, m renmen nou anpil e m p ap janm pa renmen nou. E dènye remèsiman m se pou moun anba Dèlma, moun Dèlma 2, moun Dèlma 4, moun Dèlma 6, moun Dèlma 8, 10, 8, ba Dèlma an jeneral. Mèsi pou lanmou ke nou ban mwen. Mèsi pou sipò ke nou toujou pote ban mwen pèsonèlman. Mèsi pou ankourajman nou, paske nou konnen moun kap pale a. Jiskaprezan, malgre tout manti, malgre tout sa yo fè pou yo detwi karaktè m, mwen poko janm kite lign kote ke manman m te trase mete m nan. M poko janm kite lign kote ke frè m ak sè m yo te trase mete m nan, paske m pèdi papa m mwen te gen 5 an. M pèdi manman m mwen te gen 14 an men jodi a m la si map fete 45 an m se dènye pitit nan fanmi an m la m vivan m vle di fanmi m mèsi m vle di moun ba Dèlma mèsi epi m vle di chak grenn jenn gason jenn fanm ki anba Dèlma rete moun nou ye a pa janm travèse nan lòt liy nan epi nou konn sa l ye deja kanpe goumen l ye. Antouka mèsi la fami, kòm toujou un maximum de kòmantè, un maximum de partage, mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vou apresye le travay, pi aprè kès kon di? A la pwochèn!